Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nou kontan avèw, nou konnen ke pral gen anpil deba puiske nan lè sa se lè pa nou, se lè pou nou fè anpil kòmantè, retrouvailles au niveau de la famille et c'est parti pour votre émission. Mwen gen anpil video nan menm la e m gen presyon ke nou pral fè telefòn mwen fè anpil bwi pa rapò ak mesaj kap rive jwenn mwen pou kapab mande m ebyen foto ak video sa yo. Bagay la rèd pou baz ki yo menm nan Remy. Paske nèg sa yo la bagay la genlè kòmanse rèd pou yo, m pa konnen eske se yon lanp ki limen dèyè nèg sa yo, ebyen nèg yo, yo ap sòti kite baz la an kaskad. Men yo fon move chwa, le move chwa sè ke nèg yo chwazi al kache Mibalè. Obyen ale nan depatman Sant la. Fò m di nou byen, depatman sa li gon bagay sipèstisye ladan l. Kwè m si nou vle. Kèlkeswa nèg ou te mèt on gwo bandi, depi w al dèyè a, swa pou w fè dezòd, pou w al kache, monchè ap gon bagay ki rive kanmenm. Nan sans sa m ap pwofite salye tout moun ki ap tande nou nan Mirbalè, nan Boukan Kare, Sodo, Ba Plato Santral epi Wo Plato. Merci pou atachman nou. Alò fòm di nou byen ke zòn sa yo depi ou rive la pwoblèm. Dènyeman la a gras ak popilasyon Beladè la yo te rive mete men sou 3 eh pami yo yon sèten de Donald. Ebyen nèg sa yo se toujou nèg 17 Ero. Bon brèf fòm di nou ke. Ebyen jounen jodi a la a, genyen yon seri de nèg yo mete men sou yo nan zòn ki rele Kwafè. Se toujou nan depatman Sant lan, m kwè nan blòk Miyanbalè ou kwa. Wi, ebyen nèg sa yo te al kache. Nèg yo al kache, epi sa w tande a la a, lapolis rive sou yo. Mwen toujou di nou sa, m pral eksplike nou videyo yo men fò m di nou byen ke. Kisa k te pase dènyeman? 3 nèg ame antre nan yon biznis, yon kenkayri Big André. Nèg yo di Big André lonje valiz la vini pa menm gade dèyè menm. Epi san zezite Big André lonje valiz lajan bay nèg yo. Epi Nèg yo vire se kòmsi yo fin fè larsen sa san ankenn enkyetid epi yo pa gade dèyè se le moman Big Andre awoze yo sak pran bal yo kouri 2 kouri youn rete ebyen sak rete a li menm li pèdi lavil e ou wè nan video kem te voye ba ou a misye ta pral trepase men yo tap chache dife pou mete sou li anpe pli ta. yo ta pral jwenn lòt 2 nèg yo, m kwè se nan lopital Albert Schweizer, ebyen yo mete men sou yo. Se pou m di nou ke, ebyen, nan Mirbalè, nan lòt komin ki nan departeman di Sant lan, depi w rive la, fò w pliye kò w nèt, swa w konvèti, obyen kòmsi m pa konnen, obyen se moun dèyè w ye, ou vin. yon pezible sitwayen. Men depi w gen zam nan men w, w al anlè a, w al frèt tèt ou, oubyen w pase la pou w al mawon, ebyen pwoblèm. Se nan sans sa a, yo mete men, ebyen, sou divès nèg. Premye bagay la, sa se foto a, foto yon moto. Nou ka pa bwè l. Dezyèm foto a m p ap mete l souple paske yo tèlman mete jenòm sa a kouche Ebyen m gen presyon misye telman woule atè ebyen domi tou pranl epa fizye yo fizyel non souple men nan kouche a genlè misye telman fatige misye gon ti domi ki anvi pranl dezyèm nèg la li menm bon tèt misye la ap koule san yo manyen manm ni yo metel atè epi misye li menm la jel fèmen li sou sol la tèt chaje apresa gon twazyèm foto sa nou kapab gadel. Non wè gon eske son bout ba gen yon kouto gen kartouch foto sa nou pa kapab metel paske y a du sang par terre gen kousen moto gen yon pakèt bagay tèt chaje genlè yo depatcha moto a nèt pou wè si pa gen bagay ki kache anba kousen an. Gen yon lòt li menm se yon sitwayen ankò mezanmi foto yo fòkè wi la imaj yo vrèman ensoutnab. Sèt foto la sa se foto kote bon yo pran telefòn tou paske pa bliye yo tap fouye nèg yo epi la sa se video a vous allez écouter ce que les forces de l'ordre disent. Atravè cette vidéo paske se nan yon period de d'interrogation men la vidéo sa dure une minute et 14 secondes nou konnen m renmen chronometre men nou pap ka wè vidéo a men nap tande pawòl yo et pour ceux qui souhaiteraient avoir la vidéo pa ni danje donk nou kapab ekri et puis aprè yap voye vidéo a ba ou men yon lòt foto ankò chèn bag apparemment nèg sa li menm li te gen pwen sou li. Men sanble depi w moute Mibalè, ou pase nan zòn Sant lan pou w al nan lòt depatman oubyen pou w al kache, m pa konnen pou w al frèt tèt ou, genlè tout pwen vole gagè. Hum! Tèt chaje. Nou wè kòman bagay yo pase? Epi la, foto sa ou wè l pi klè, se m ta kapab di yon kouto a katouch. Bon, se konsa bagay la ye, yo mete men ankò sou anpil nèg nan Remy. E, gon eleman enpòtan e menm enkontounab nan kesyon sila a ki se popilasyon an, vin gen yon sa n ta kapab rele synergie triangulaire, lapolis, lajistis e les membres de la population, fizyònman sa pèmèt ke ebyen depi yon nèg ou pa klin, ou pase nan zòn sila a, depatman Sant lan, patikilyèman la komin de Mirbalè, pwoblèm. Humm tèt chaje ebyen mesye sa yo la yo nan men la polis yo pral deside sou sò yo. Nane nane nane nane ann pale avè nou e la polis ka avè w a ki motif ou deplase pòtoprens avèk tout eskwad sa yo nap gade yo la epi talè talè. Kouto, katouch 3 80. Di moun yo a ki motif ki fè w vini pale nap tande w. Non pa gen pa gen pwoblèm ak moun. Avèk di banm di se sèl jij la m gen pwoblèm avè l. Ak kiyès ou gen pwoblèm? Se ak sèl jij la. A sèl jij la, kisa jij la te fè w? Li te vin arete yon moun, men se yon bèf moun nan te achte. Ok. Kounye a madanm nan te achte bèf la. Ak ak chifè sa te bat gen papye. Yeah. A pou sa m pa gen kont a moun ankò non. Men ou te vini nan motif pou egzekite jij Jilbè. Non. Men pou kisa w vin avèk katouch, gen kouto, gen tout bagay sa yo. Mwen m di, e moun nan an deyò m ye. Tande frè m, avèk zèl jij la w gen pwoblèm. E pa vre? A ki motif ou vin avèk katouch, ou vin ak kouto. Kòmandan avè di e vakans, e vakans. Tande, e pa ou menm fèk tan la la sot di m wi, se pou jij Jilbè w vini? Non, avè di m dwe sèl avè l m gen pwoblèm, m pa gen pwoblèm avè moun nan. Men ou vini la, ou t ap egzekite l kanmenm? Non. Genyen plizyè nèg ki yo menm sou sòl la. Pa egzanp, m ap gade pou m wè y a en, de, twa zòm. Twa nèg, men chak nèg sa yo gen yon zam ki brake sou yo. Genyen kat nèg ki ame dèyè yo. E nèg yo gen gwo bagay nan men yo. Tèt chaje. Gwo bagay. E nèg yo ap poze yo kesyon. Sa se yon premye videyo. Men gen yon dezyèm videyo. Eske se nan menm zòn nan paske la personne qui m'a envoyé la vidéo li pa vrèman ban mwen eksplikasyon men mwen menm map eseye dekòtike pou nou. Epi gen yon tip ki parèt atè a la vidéo ça dure 50 secondes vous pouvez écouter la voice men pa vizyone la vidéo paske fòm di nou li gen vyolans ladan l. Epi gen kesyon kap poze men nan kesyon kap poze yo manvi sispekte yon bagay. Eske nèg sa yo yo fè pati yon lòt baz paske nèg ki avèk zam nan do yo a m pa ka di se polisye paske se 2 nèg ki pa gen inifòm lapolis sou yo se 2 nèg m ta kapab di nèg la gon 12 nan menn epi lè w gade w wè pantalon l chire epi nèg yo anba on raje sa a si se ta polisye monchè e m ta pou oblije remete li an kesyon men franchman m pa kwè se polisye. Men video sa pwoblèm mwen pral genyen avèk nou sèke nap mandem ki kote video a fèt eske se marmelad bon se otan de kestyon men moun ki voye video a ban mwen an li dim se ta marmelad sa vle di tout kote nan peyi a genyen gwo tèt chaje men fòn di ke ou menm ki ta renmen gen video a nap voyel ba ou epi eee imedyatman nou genyen enfòmasyon sou kan sa. Ebyen m ta kapab di yo demantle a, nou menm n ap kominike w enfòmasyon sila. M t ap analize pou nou pou m di nou ke èske nèg sa yo, yo fè pati yon lòt baz obyen yo se toutè yon lòt baz paske nan kesyon k ap poze yo mande èske w pa rekonèt entèl, èske w pa rekonèt entèl. Epi nan premye videyo a gen tip la ki di èske se pa ti vòlè w ye? Mwen gen anpil enfòmasyon toujou pou nou pou mwen kominike nou men nan pwochen emisyon n ap moute pou n kapab ba w yon maksimòm enfòmasyon paske sa fè anviwon yon semèn edmi depi nou pa bay enfòmasyon sou Site Solèy.